Majistra a te fè kote l te fè konnen donk li gen gwoup gang li avè l, li gen baz li avè l e se nèg sa yo ki t ap frape nan Latibonit dan le tan. Enben majistra nan yon ti bout videyo kote li te gen tout nèg sa yo dèyè l e l te fè konnen donk l gen baz gang li dèyè l, li gen gwoup kleng li avèk li kidonk se yon nèg grenn sonnen. Li ye nan depatman Latibonit la. Enben jodi a la a, nou konnen, e nèg Savyen yo, pou nou di e Luckson, pase Odma deja mouri, men li te konn di, e se Prophane Victor ki se ansyen depite, e ki li menm te ba li premye gali l, li te gen nan men l, e jodi a si l te yon gwo gang, E konsa se pwofàn nan Viktò e gen moun ki di Youri Latortue ladan tou e gen divès lòt gwo palto nan depatman Latibonit lan oubyen nan Gonayiv ebyen jodi a la ki rann depatman sa a tounen yon veritab e lanfè pou moun k ap viv ladan. Ebyen nou pral fè w tande deklarasyon e majistra a ki se Ducamel ebyen ki li menm pral konfime wi li nan gang e l t ap pase E lòd pou e nèg li yo touye moun ak kout boutèy ou pral sezi tande koze k gen nan videyo sa paske nou pral fè w tande odyo sa ou menm wa kite kòmantè w anba videyo a pou di nou ki kote wap swiv nou e ki kote dòke Tande byen wi paske pa gen jistis sa vle di ke misye ki nan tout medya kap defann oh li pa konn nan li pa konn nèg isi depi non yo site. Yo gentan pran de, yo gen medya pou yo rele dou yo, yo se òm pafè, ou konprann? Bon, si Vitelòm ap di w li se nèg entèg, Vitelòm wi. Misye di l se nèg onèt, se nèg entègr. Vitelòm wi, Vitelòm chèf gang. M pa bezwen di w pou nèg sa yo. Èske w konprann sa m di w? M pa bezwen di w pou nèg sa yo, sa di, nèg sa yo ka di w pawòl yo rele dou, sa di, on nèg wi ki se majistra, Lyankou. Tande langaj yon nèg avèk nèg sa yo wi. Bonjou minis enteryè jodia la mavek baz africa se neg sa yo ki kenbe pon sonde jiska fòkèy pou mwen ok neg sa yo mwen menm mdi yo piga mdi neg yo piga yo tire moun men depi se neg ap met kawotchou Se ti kòb pam nan menm si li piti se li yo pran ti kòb pam nan menm si li piti se li yo pran Pa gen pwoblèm Pa gen pwoblèm Pa gen pwoblèm non Majistra Liancourt la He majistra Liancourt la Sa a di la wè Menm e a misye ka bas li t sou ekran majistra kap pale a nèg yo la sou ekran Kounya gon polisye ki viktim de bagay la ki gentan ki gen ti bagay la polisye sa pran paske sak rive Polisye yo konn anpil bagay wi men yo pè pale Sa atè a yo ye yo konn lari a yo pè pale Gen polisye si yo ta vle di w pa fent otorite isi sitou sa k an detachman yo yo tap di w bagay Gen bagay si polisye ta pran pale w la La repiblik tap tèt anba wi Kounye a men nèg sa ki prezante l kòm on reprezantan chè gang Sa vle di si m di nèg sa son chèf gang pa pa pa kòmsi akize mwen akile mwen pou sa Ou konprann sa m di w? Misye genlè ap fè ti douko l tou, m ap gade misye la, tande byen. Sa di si m di nèg sa a se yon chèf gang li ye. Kounye a w pral di non TT ou pa ka di sa, men e pa mwen. Men misye avèk baz li la. Misye di nèg yo, li pase yo lòd. Depi se nèg k ap manifeste kont pouvwa, tchouye a kout boutèy. Tout touye se touye. E li di nèg yo pa tire, sa di l konnen yo ka tire. E ti nèg sa kap pale la ki lonje dwèt li a misye di gon nèg ki vin ofril 15 mil dola bon gade vizaj misye sa di 15 mil dola tap trè itil misye si w wèl dil pa pran la yon 9 milimèt se paske majistra bal plis posibilite ou konprann sam di w se paske majistra bay plis posibilite. Pou l fonksyone li an kou. Enben tou swit sa misye fè. Misye di e genyen de moun li an kou, de sitwayen li an kou nan dyaspora a ki mete ansanm yo peye on restoran pou bay polis yo manje. Nan li an kou restoran sa ye? Wi. Yo di ok pa gen pwoblèm. Yo fè kòmand manje pou nou. Wè pa gen pwoblèm piske se se se on otorite ki peye manje pou lapolis pou n ka travay e pa gen pwoblèm. De konsa majistra. Donk se majistra a menm ki te di sa. Ebyen, nan lajan sa a pou peye restoran an, lajan Luckson ladan l, majistra a mande Luckson lajan wi, pou l peye restoran an. Pas di. Fè tout dwa w pale la. Majistra Camo. Nou pral vin konnen sa. Nou pral vin konnen sa se lè nou wè yon premye jou pa gen manje, yon dezyèm jou pa gen manje, yon twazyèm jou pa gen manje. Nou poze kesyon sa k pase pa gen manje? E lè sa a n ap aprann. Menm nèg savyen sa yo te soti sou lari a, lè yo soti sou lari a, yo vin fè fas kare avèk nou, ebyen, nou frape avèk yo, nou tire sou yo. Luckson gen 2 sòlda ki blese e ki menm mouri, epi misye di sa pa gen dwa fèt, li pa gen dwa ap depanse pou bay lapolis manje, pou lapolis ap touye moun li. Paske lè majistra t ap mande l lajan, se pa t sa majistra te di l. Majistra te. Ok. Non ou pa bezwen fin pale non, ou fin di tout bagay. Sa di Luckson konfime sa misye di a, donk polisye a pa ta bay manti. Men peyi a, men peyi a wi, de vwa bò vant, men peyi a wi. Ou konprann sa m di w? Kidonk se nèg sa jodi a ki vini la, ka kounye a nan tout medya, y ap ba l pale. Mwen ban m di yon ti bagay mesye, m di sa avèk konfrè m, bon nèg ki plis ou mwen onèt nan peyi a, Suspann ba yon seri de nèg pale nan mikro nou. Espas yo gen trop moun kap tande nou mesye. Suspann fè promosyon pou chèf gang abiye nan peyi a. Suspann mesye. Suspann fè promosyon pou chèf gang ak kravat nan peyi a. Nèg sa mwen mpa fè promosyon pou yo m denonse yo pito. M denonse yo. Paske se, fò nou respon, ou pa van e la, TAFM gen lè te rele emisyon an, ki se radyo Ralph Théano, ke m profite salye tout radyo ki fè rele ak nou, radyo tele Simon nan sud, mèsi a vou, kap nou okay, m salye radyo Prezans FM nan Jérémie. Misye rele mwen, pou l vin pale, pote presiyon etc. M di non. M pa gen pwoblèm avèk Ralph nan sans ke nèg la ka gen dwa de repons si non l site. M pa pale a nèg sa yo. Paske premye bagay misye ta di m, Delco t nan radyo la kote l jwenn li. Se pa achte l achte l. Se yon Delco ki te la pou OPC. Kòman l fè pran l? Misye gen kabay dlo lotbò a ki rele Thea O yon bagay konsa. Kamyon an se kamyon leta li ye. Misye pran kamyon an pou ap bwote dlo pou l fè lajan sou do pèp la. Nan lajan petro karibe a. Misye gen konpayi m tande fim pou fè wout. Misye pran lajan wout pa fèt. Fò l ta reponn mwen kesyon sa yo. Enben, sou baz sa mèt la l pa vin nan emisyon pam nan, emisyon a grand ekout konsa pou m pa vle di se epi eman e youn. Petèt m panse se 2 emisyon ki gen plis ekout nan peyi a son verite. Son verite. Donk fò nou di l. Sa vle di ke pou m vin ba yon nèg pale nan emisyon sa, fò gon bagay ke w ap vin di pou peyi a. E konsa m aji, e pa fòt mwen dezole. Paske ou konn sak pase men sak enpinite avan mal okay. On nèg ap toujou di TT ou ap chache moun kont ou pa sesi sela bon montre yon bagay ozetazini eehh sak rive eehh jodi a ou te tribinal bon se konsa peyi isi fonksyone depi yo arete ou fòk ou pase devan jij Se pa menm jan ayiti ou gen dwa fè 5 6 zan ou pa janm wè jij donk isi depi yo arete ou byen yo vin avè ou fò al tribinal donk yo te nan tribinal jodi an yo tande nèg yo de an prezans fanmi yo nan yo tounen lakay yo dayè ayiti yo pat ka wè dayè fanmi yo ki egzije yo yo vini tou pase ayiti li tap difisil pou yo tal wè nèg yo se yon peyi vrèman difisil pa vre da sa vle di ke eee. Yo nèg yo te tribinal jodi an, mesye nap gade sou ekran yo se nèg ki ta enplike nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, enben 4 mesye sa yo ki te transfere ayè nan eta Florida enben yo parèt devan tribinal jodi an, tribinal federal nan Miami. Aprè ke yo fin tande nèg yo, pandan yon ti tan, yo tande kèk bagay, donk, plizyè manb nan fanmi yo te la, sa t gen fanmi ki la, epi jij la deside pou li pwojte yon lòt odisyon a la kenzèn, ki donk nan 15 jou ankò, dizon, wè, nan 15 jou ankò, donk 15 fevriye, yo mande pou nèg yo retounen, Donk lè sa a, yo pral mete plis aksan sou akizasyon federal yo pou konnen ki sa bagay lan ye. Donk eske nèg yo pral kondane? Eske yo ap libere? Il nè ke datandr. Sof ke, jan m te di nou yè, moun yo vin pran pitit yo. Ou konprann sa m di w? Donk moun yo vin pran pitit yo. E pi sa k pa pitit yo rete la. M panse yo te ka montaye yon nèg tankou Dimitri Herard tou. Misye son gwo eleman, yon gwo moso nan baay sa. M panse yo tap rantre a misye tou, bon yo pa rantre avè li. E enben, nap swiv. E pi, lòt baay nan aktyalite a, majistra tou limen sa, kote mouche? Ou kwè misye pa la? E majistra Ducamel, kote mouche? Ou wè misye? Fòm montre n majistra, enben misye? M tande, m tande yè swa ankò misye te sou yon radyo, misye kontinye ap bay pawòl, misye di l pa nan zafè gang, se manti y ap fè sou li. Alòske men misye sou ekran la a, avèk ekip nèg sa yo ki fè pati de yon baz ki rele Baz Afrika nan Pon Sonde, eben nèg sa yo, se anpil ladan yo ki vin pataje kal nan Savyen, Ki genyen kal jwenn nèg kokorat san ras yo anba a kap frape, alòske misye di se bagay serye. E se misye gen 2 polisye ki te akize kòm nèg ki te pataje yon restoran ak Luckson. Alò yè gen yon bagay m te di, wè m ta di si Luckson te move nèg, misye move nèg lap touye moun. Men m ta vle di ke si Luckson te vle touye nèg yo, polisye yo, li tap touye tout, li tap anpwazonnen yo, paske se lajan chèf gang nan tap bay polisye yo manje. Ok e gon nèg ki di TT salyem non Florence Delice m pa twò merci a vous Da tande wi donk gon polisye ki di ke eben yo koupe manje paske yo te fè atak son ekip solda Luckson e Luckson pral konfime sa donk Luckson yè m te pase vwa misye men sanble l te two ta lè m te pase l lan.